Bonjou bonswa tout moun kòman nou ye map di nou byenvini sou medya paw la ki rele odit pou yon nouvèl emisyon nou gen anpil bagay pou ou jodi a kote nou pral palew de la polis chak jou pi plis kap mache sou fyèl bandi ebyen la polis ankò manyen manb mesye 400 marozo yo gwo koze yon gwo chèf nan 400 marozo ta rive pèdi lavi l. Yon lòt kote nou pral pale w de yon gwo pwisan chèf gang ki t ap dirije nan kafou Micho. Ebyen pandan nan emisyon sila n ap fon kout pye nan Matisan pou n al pale w de 2 sòlda ke lapolis arive mete kòd nan kou yo, ebyen selon tout enfòmasyon ta sanble sòlda sa yo fè pati de gang ki rele 5 segond lan k ap dirije pa Izo. Notamman n ap pale w de eta sante yon jounalis ke anpil moun renmen ki te nan radyo Zenith men ki te nan radyo Mega tou e ki te nan radyo Signal ki rele Carl Dieudonné. Medam mesye djakout nou chaje tankou Legba nou gen anpil enfòmasyon pou ou sa k fè n ap di w pa zape pa ale sou yon lòt medya paske ou nan bon bò a. Ebyen rapid n ap di w bonjou si se nan maten. Bonswa si se nan aprè midi wap swiv paj ki rele odit la. Avan nou devlope pren yo nan emisyon an pou ou, kite me envitew abòne, kòmante, like, mande yon fanmi, yon zanmi abòne tou, me rann nou yon sèvis pataje chak grenn emisyon ou wè nou pote. Ebyen rapid nap rantre nan emisyon an men jist avan nale nap diw sipòte Si se sou Facebook ou ye sipòte nou nan abònman fans an men si se sou YouTube ou ye pataje kòmante like mande yon fanmi yon zanmi fè sa si w potko konn kòman pou w fè sa ann ale map montre w kòman pou w fè sa gade yon kote k make s'abonner men si se an anglè lap make subscribe oubyen follow klike sou li epi wap wè yon klòch de notifikasyon kap monte retire l sou pèsonalize mete l sou tout. Rapid nou pap kanpe nan wout janm souvan di l bourik ki chaje tankou legba pa gen tan pou l kanpe nan wout pou senti li pa kase rapid map di w ralenti chèz ba w chita an nou koze ebyen fò m di nou avan m vini avèk tout detay ki gen pou wè avèk chèf gang ke lapolis arive mete dòmi nan zye l pou chèf gang ki rele yonyon e lamò san jou nan 400 mawozo ebyen an nou pale w de kòlbi stilus. Colby Stilus se non yon mafya ki t ap dirije nan Kafou Micho. Ebyen, fò m di nou, wa pa t kouzen l, prezidan pa t bòpè l, li tèlman t ap fè e defè, li rele tèt li DDN. Pou anpil moun ki te ann Ayiti pandan peyi a te lòk sou ansyen prezidan Jovenel Moïse, nou sonje kisa sig sa a te vle di. 2 DN, premye de a se pou deyò, dezyèm de a se pou deyò, N nan se nèt, sa vle di deyò, deyò nèt. Ebyen lapolis mete misye deyò nan lavi, ebyen misye deyò nèt. Fò m di nou, nan moman an kiyès k ap dirije Kafou Micho, nou poko konnen, men pou moun ki te konnen Colby Stilus alyas 2 DN ki se deyò deyò nèt, Ebyen lapolis telechaje misye e enstale misye nan simityè. Rapid nou pap pèdi tan nan dosye sa a ann al nan dosye ki pi enteresan paske mesye sa yo pi nwizib ke menm Izo 5 segond. Ebyen nou genyen Yonyon, Yonyon se chèf gang oubyen nimewo 1 gang ki rele. 400 mawozo ki tabli kò l nan komin Kwadèboukè aktyèlman la a ki anba lobedyans mesye Lamò 100 jou. Ebyen fò m di nou nèg yo genyen yon chèf gang yo te bay opere nan yon zòn ki rele Duval Roche. Duval ebyen se lè w rive kafou marasa ou bay tèt pou bouk Kwadèboukè ebyen tou lè de bò ou wè yo se Duval. Ebyen misye la polis ebyen rive sou misye yo ta pa twoke kòn yo gade kòman yo te kapab echanje katouch ebyen misye kite pol nan moman nap pale a la la polis ebyen make yon di bon pwen sou chèf gang sa a kite rele Emmanuel kite bwa dwat yonyon. E 400 mawozo nan moman nap pale a la nou kontan anpil paske mesye sa yo rann peyi a envivab nou paka konte konbyen moun ki te ka itil peyi a oubyen ki te itil peyi a malerezman pou pwoblèm ensekirite ebyen nèg sa yo map pale de chèf gang yo fòse anpil moun ki se rezèv peyi a tou kite peyi a al anrichi lòt peyi sa vle di nou lwen poun yon peyi nou lwen poun devlope paske Paske moun ki konte kòm pwofesyonèl yo, a chak fwa y ap kite peyi yo pou y al nan lòt peyi, ebyen dirijan nan peyi kote yo te fèt la ta dwe kriye. Paske se rezèv peyi a, se avni peyi a, se resous. peyi a ki kite peyi a pou l al yon lòt kote pou l al ogmante kapital ekonomik yon lòt peyi. Eske ou ka konte konbyen moun, konbyen ayisyen ki kontribye nan ekonomi Etazini? Konbyen ayisyen ki kontribye nan ekonomi Sendomeng? Konbyen ayisyen tou ki kontribye nan ekonomi Chili? Konbyen ayisyen nòmalman ki kontribye nan ekonomi Brezil? Men Mexique la gen anpil ayisyen sa vle di ayisyen yo kontinye ap devlope lòt peyi gade kòman yo ka ogmante PIB yon lòt peyi ki gen kòm definisyon pwodwi enteryè brit e yon lòt kote tou menm moun sa yo te ka nan PNB peyi a ki se pwodwi nasyonal brit ebyen yo oblije kite peyi a pou al ogmante kapital yon lòt peyi Sa vle di, nenpòt dirijan k ap panse, nenpòt dirijan k renmen peyi l, ki kwè nan avansman, nan devlopman, ebyen ta dwe kreye tout mwayen, ta dwe kreye tout sa l kapab kreye pou kenbe pwofesyonèl sa yo. Ayiti se sèl peyi, ebyen, w al nan lekòl leta, Pa gen pwoblèm. Ou tèmine. Pa gen pwoblèm. Leta mete ee fakilte deta yo. Epi ou menm ou ale ou konpoze ou bon. Pa gen pwoblèm. Ebyen, ou konnen apre ou fin boukle sik detid la. Leta di l pa bezwen ou. Leta ki envesti nan ou depi nan klasik la rive nan fakilte ou. Enben, lè w pare pou w travay pou yo ranpli tout kondisyon yo, pou yo touche kòb yo envesti nan ou a, menm leta sa a di l pa bezwen w, menm leta sa a di w, al fè wout ou Chili non frè m, al fè wout ou Sendomeng, al Brezil, al Etazini, al Kanada. Se la yo bezwen moun ki konn li. Se la yo bezwen pwofesyonèl. Men isi, nou bezwen gang. Men malerezman m pa konprann. M wè pèp ayisyen an ap dòmi. M ap mande kot pèp ki te fè endepandans lan? Kot pèp ki te fè 2004 la? Kote yo? Kot jan de moun sa yo? Sa vle di nou bay nèg yo genyen? Dife ke yo ban nou kout ba e kounye a nou ba yo genyen. Yo mèt fè nenpòt sa yo vle, je nou k pa pete. Hein? Kot moun ki gen san Dessalines kap kouri nan venn yo a? Kote yo? Eske, mezanmi nou ka kite, bon, anviwon 13 a 14 milyon Ayisyen, eske nou ka kite mwens ke 10 mil moun Redwi peyi a konsa. Nan mwens ke 10.000 moun. M kapab di, kontwole tout sa k gen nan peyi a. Ban m di, mwens ke 1.000 moun kontwole ekonomi peyi a. Mwens ke 10.000 moun kontwole sekirite peyi a. Hum! Paske, yo kontwole sekirite a. Paske, se yo ki pote ensekirite a ban nou. Yo tèlman gen kontwòl sekirite a, yo konnen enmi ki kote l fèb, yo konnen si yo bay gang yo pi gwo zam ke lapolis, ebyen lapolis p ap ka goumen, ebyen ki sa yo fè? Yo bay gang yo pi gwo zam. Menm yo menm ki bay gang yo gwo zam sa yo, lè yo fin itilize gang la, ki sa yo fè? Yo peye yon lòt gang fè fizye l. Men malerezman! Bandi yo pa janm konprann ke politisyen pa bezwen yo humm òm dafè pa bezwen yo yo bezwen itilize yo ou wè 4 5 an aprè wap mouri madanm ou pitit ou ap toujou nan malsite humm ap toujou rete la nan labou men pitit gran nèg la pitit milat la pitit politisyen an L ap Kanada, l ap Etazini. L ap nan yon gwo peyi kote l pral lekòl, kote yo konn moun, kote l an sekirite. Men lè l ba w zam nan, li gentan konnen zam nan pap jwenn pitit pa l. Zam nan pap jwenn madanm li, ankò mwen li menm. Paske, si w atake l, ou gen zam nan se vre, men ki kote w ap jwenn katouch? Humm sa vle di pwoblèm ayisyen an son pwoblèm pou n pran avèk anpil pensèt m ap vini avèk gang 4 ee sorry wi 5 segond yo wi m ap vini avè yo men fò m fè ti rale sa yo yo enpòtan paske m pa konprann pèp ayisyen an ditou. Nou pèdi tout mounite nou, nou dakò pou yo chozifye nou. Nou pèdi tout sa n genyen kòm pèsonalite. Jounen jodi a, yo fè nou konprann pou yon moun itil peyi a, oubyen pou yon moun. enfliyan nan peyi a, fòk li ka parèt pou l ka di, gade non, je suis un tel, je suis un tel. Sa vle di, se nou redui tout kapasite yon moun avèk yon grenn lang ki se yon lang etranjè. M ap pale de franse. Moun ki pale kreyòl la, li pa moun pou nou. Si Moyiz Janchal te pale franse, èske ou konnen pa t ap gen pi gwo politisyen pase l? Humm byen ke se menm blofè yo wi Humm li tap met fransè nan bouch li pou l gade koman l ka blofe pèp ayisyen nou bliye e maniga te di konsa lè lap pale se pa li kap chèche mo fransè yo men se mo fransè yo kap chèche jwenn maniga pou maniga ka di yo yo santi yo fyè son onè pou yo ke maniga li menm lap repete yo. Sa vle di, menm nèg sa yo fè nou konprann ke se fransè ki konesans, si w pa pale fransè, ou pa moun. E ou menm ki bandi y ap itilize ou pale fransè? Poze tèt ou kesyon sa. Eske w pale fransè? Hum. Lè yo pran w, yo ban w vye zam, yo voye w al fè dezòd, lè gen negosyasyon e ou k al negosye? Humm lè yo tap kraze peyi a la eske moun ki te nan lari yo nan moman la eske se yo ki bwa dwat Ariel Henry non se moun ki tap bay lòd yo les André Michel Nenel Cassy e Marjorie Michel bon Martelly li menm bon tout moun konnen ok se nèg sa yo kap souse Moïse Jean Charles la tou Fò m ta mennen yon ti ankèt sou li, èske l pa p souse an kachèt? Hum! Èske l pa p souse an kachèt? Paske nou pa gen pèsòn n ap bay fre m. Ok, aksyon se li k pou pale pou ou. Paske nèg isi abitye abiye an fi, epi sa w tande a, pou yo regle afè yo. Nou bliye Asad Volcy te abiye an fi pou l te kite Ayiti pou l te antre Sendomeng? E w ap dakò avè m, menm jan an tou, yon lòt nèg ka abiye an fi pou l antre lakay yon lòt politisyen pou y al negosye. Hum? Nou bliye Bob lan te di ke, mesye, sa a grav wi mesye, a 95 pousan Jovenel Moïse te prè. pou l te negosye avèk opozisyon an, men nèg yo pa t dakò jiskaske yo manje l. Li t ap kenbe sen pou san pou li. Li t ap bay opozisyon an katreven kenz pou san. Nèg yo pa dakò. Yo manje l. Men nan ki nivo nèg yo kriminèl! Men nan moman la, y anvi di w Jovenel te pi bon. Humm anpil nan yo anvi di prefere jovenel te la men yo wont paske humm konnya a video yo la video a pale pou nèg yo gen bagay yo pridan yo pa vle di yo paske yo konnen nap jwenn video humm antouka mwen espere ke pèp ayisyen an li reveyel. Nan Matisan, nou genyen Johnson Pierre Louis avèk Amos Saint Fleur, ebyen lapolis rive mete kòd nan kou 2 papa koure sa yo, aprè lapolis te gen tout enfòmasyon ke nèg sa yo se nèg ki pran gwo lajan nan men moun pou pase yo oubyen travèse yo Matisan san yon pikan pa pike yo. Sa vle di mesye sa yo, yo fè menm travay avèk Bob C. Ebyen, ki pran gwo lajan ameriken nan men moun pou travèse ou Matisan san yon branch cheve nan tèt ou pa rache. Nan moman n ap pale a la, Johnson Pierre Loury, Amos Saint Fleur, mesye sa yo nan gadavi. Men lapolis, hum, toujou di nou lè n pran jan de nèg sa yo, pa gen prizon pou yo. Fè l yon sèl fwa lapopo! Pale yon sel fwa cherie. Ah bay prizon sa. Humm pa bay prizon non mezanmi. Antouka. Yo le paj la Odit. Ou gon sèvis ou ka rann nou se pataje komante like mande fanmi zanmi proch fè menm bagay avew. Si w potko abòne, fè sa kounya! Gade byen kote k make S'abonner oubyen Follow oubyen Subscribe ebyen klike sou li, yon klòch de notifikasyon ap moute, klike sou li, retire l sou Pèsonalize, mete l sou Tout. N ap salye piblik Bon News la k ap fè yon bon travay sou Facebook. Chapo ba mesye! Travay n ap fè a pa gen pri. Ebyen, yon jou tankou jodi a, pèp ayisyen gen pou konprann travay nou an. BMinfo nou salye w!